Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon 15 Desanbre 2022 aprè yon 16 jou konsa donk se ane 2023 ki ap pwente donk anpil pèspektiv pou ane 2023 m petèt poko nan pozisyon pou m ta fè yon emisyon live menm lè m pap parèt men pou m ta ba nou chans petèt m pa konnen nan 31 Desanbre konsa eee. M pèmèt ke nou pale, nou di sa nou panse e paske nou te pase yon ane ansanm ap pale m panse ke gen yon fwa fò m ta ba nou fè yon ti pale live tou. Sak fè mwen pat monte yè te gen yon ti pwoblèm entènèt. Nou konnen an Ayiti ba yo anpil defwa w jwenn entènèt, defwa w pa jwenn entènèt, defwa w jwenn kouran, defwa w pa jwenn kouran. Bon se anpe kòm sa. La twazyèm choz ke m ap di nou ekoute. Mwen pa bay sèlman sa mwen resevwa. Tande byen wi sa map di nou an. Mwen vle bay plis ke sa mwen resevwa. Si pa egzanp yon moun fèm kado 20 dola pou m bay, m panse ke map bay 30. M gen 10 kap sot nan fon pam. Kelke swa sakrifis mwen fè. Se konsa mwen fonksyone. Se yon moun konsa mwen ye. Se pou m di nou ke depi m te di m ap fè yon bagay, mwen pa ka pa fè l. Kèlkeswa mwen te jwenn yon grenn moun ki bay, ebyen mwen fè l. Se sa k fè m di nou, m ap toujou fè ti aktivite an. Si yon moun ou enterese, ou kapab tchek mwen. Nou konnen nimewo m yo, tout moun ki konn bay èd yo, nou konnen nimewo m yo paske m gen sèlman 2 moun ki reponn. Genyen premye moun nan se yon vip sou chanèl la, la marraine de la chaîne. Carmelite Macénat. Dezyèm moun nan se Edith Jones nan peyi Etazini. Carmelite se di kote de Kanada. Apre sa m gon twazyèm moun ki te voye 2500 goud sou moncash. Jay m ap tann ou. Mickelson m ap tann ou. Euh tout lòt zanmi yo m ap tann nou paske fòk nou voye kichòy. M ta renmen fè yon ti video voye ba nou. pou nou wè ki kantite anvlòp, ki kantite moun paske bagay yo anpil. Se fen dane, se un peu difficile de regarder son entourage ki vi dans la misère, dans la crasse e ke ou menm ou gen posibilite pou ta kapab bre yon tafya. Konprann byen wi. M pral kòmanse emisyon sa la avèk yon dosye pou m di nou ke bagay yo. Janm toujou renmen di anpe difisil nan peyi ah pourquoi je dis anpe difisil totalman difisil nan peyi dayiti wi e se desanm ki rive tout nèg sou kou tout nèg sou kou nan moman nap pale la gen yon enfòmasyon mwen gen nan menm la e se yon arab c'est un arabe qui me l'a donne j'etais pas là bah oui j'etais pas là si se bagay kap pase nan plenn nan m toujou la paske se la m fonksyone. Se la m fè vire won. Kou tè nwa, Masyal, Duvivye, Pyè Sis, e kote sa yo m fè baz mwen. Si yon nèg bezwen m, se la pou al pran m. Sa se di kote de vilaj nan blòk sa yo konsa. Gen yon mèt mòg, paske. Sa konn rive yo mete yon moun nan mòg epi yo tou chante antèman pou mèt mòg sa al fon antèman. Gen yon bandi ki kenbe l. Pa bliye m di nou m ap mete enfòmasyon sa o kondisyonèl. Mesye sa rele Alma. Li gen yon ponp funèbre nan Site Solèy patikilyèman nan yon blòk ki tou pre ak Boston. Misye al fè yon fineray nan blòk vilaj yo. E daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke yo kenbe misye. M pa konnen a ki fen paske pa bliye gen yon ti pwoblèm antre Zenòf ak mesye sa yo menm si tande byen wi Krisla, Izo, Ti Lapli nèg sa yo rive antann yo pou fè fonksyone la twazyèm sikonskripsyon men prèske an ven paske se vre gen lapè men se vre tou moun toujou nan difikilte pou pase nan Matisan. Èske nou konprann sa m ap di nou la? Donk. Alma, mèt ponp funèb sa a ki nan Site Solèy, il a ete retenu oubyen il ora ete retenu par lèzòm de vilaj. Donk se konsa enfòmasyon rive jwenn mwen. Mwen mete li okondisyonèl e m pral chache verifye pou nou. Jodi a m pral fon ti pale politik wi, anpil politik. E nan dènye moman sa yo tou fò m di nou si nèg ap fon bilan, gen anpil kamyon ki detounen. Nan menm blòk, nèg Tokyo yo konn ap pran kamyon yo. Tande byen wi, anpil kamyon detounen. Aprè lanmò Ti Junior, Ti Junior pa ta ka pa mouri non. Paske nèg yo te jalou. Ti junior gen anpil lajan. Bagay sa pa fè nèg yo byen. Ayisyen son pwoblèm mesye. Nèg la gang menm jan avèw ou gen plis kòb pase l. Sa son pwoblèm. E pa bliye te gon konfli tou. E pi nèg yo jere ti junior. Ou wè tout bagay fini. Ou wè gen moun pale de ti junior ankò. Ti junior pa kidnapè. Kot moun sa yo ki te fè manifestasyon pou di ti junior pa kidnapè. Mete yo deyò m wè. Nou pa met tèt nou deyò. E sak fè map di nou pèp ayisyen nou egare. Men. Kite m di nou, m ap tou travèse nan lòt dosye, gon lè k ap rive se pèp sa a k ap mete lapolis devan pou al rache bandi. Nadim te di nou sa tande, Nadim te di nou sa. Nou menm mesye bandi yo k ap fè moun kite zòn, bay moun presyon, m gen mal pale de dosye sa a talè konsa, ebyen gon lè k ap rive se popilasyon an, kap mete lapolis devan m oubyen m pa konnen si son fòs etranje kap mete l devan epi pou al bay bandi bwa kale. Gon lè kap rive popilasyon sa nou wè ki konn ap vin kriye nan radyo kap di tanpri mari m pa gon pyas ede m souple. Paske yo kidnape l. Se menm moun sa yo nou pral mande padon pou di tanpri pa boule m, tanpri pa rache m. Paske peyi sa gen pou l ralon souf. Peyi sa moun gen pou viv ladan l. Omwen ou ka mache nan Site Solèy a dizè di swa. Omwen ou ka sot nan Bouklin, ou pase nan Boston, ou pase Belekou. Ou al tonbe stasyon Gonayiv, moun pa poze w kestyon pou di èske ou konn Gabriel. Omwen ou ka sòti anlè a ou desann anba nan Bouklin, moun pa poze w kestyon pou di èske ou konn Matyas, èske ou konn Iska. Gen yon jou k ap rive k ap jou pèp la. Paske gen anpil nèg ki fè e defè, ebyen jounen jodi a la a, yo yon kote y ap reflechi. Oubyen yo anba tè. Ebyen se pou m di nou ke gon dosye la a e espri sa a li trè iminan nan tèt chak grenn moun kòm kwa nou kapab gen prezans yon fòs entènasyonal disi janvye 2023. E fò m di nou byen ke nan pwochen emisyon mwen pral genyen an m pral esplike nou ki sa k lakòz Etazini avèk Kanada ap defonse yo vrèman la a. Pou wè si yo ta kab netwaye tèren an. Gen 2 rezon. M pral eksplike nou 2 rezon sa yo nan pwochèn emisyon ke mwen pral fè. M ap pale nou de yon pèsonalite an kèlke minit. Pèsonalite sa nou konn kòman l rele? Ariel Henry. Pèp ayisyen, si anpil fwa nou wè Ariel Henry ap mache, li gonfle, lestomak li bonbe, Ariel Henry gen yon jile pa bal toujou li pote sou li. Gade kòman Ariel Henry pi entèlijan ke Jovenel mesye. Ariel konnen lap batay wi. Ariel nan gwo batay la wi. Pa bliye se Ariel ki ap vann yon seri de nèg isi. Ariel ap likide nèg yo la. Nèg yo te konprann yo ta pral pase sou Ariel Ebyen Ariel li menm lap likide yo. Gon pakèt nèg ou wè blan ap bay sanksyon la, se Ariel ki likide yo. E gon pakèt nèg yo pral arete, se Ariel ankò. Mwen m te di nou, wè granmoun sa m te di yon granmoun tèktèk, yon granmoun kap mal jere peyi, kap fè fòkè, men l te gon misyon. Ou pa wè? Ou di Ariel li paka al Gonayiv lale ou fèl vole anba bal kanmenm men li moutre w lale. Ou dil li paka pase pon wouj lal tante pase ou fèl vole anba bal sa se pa pou li e banm di nou byen je un bon ami a moi li dim ke wè Ariel Ariel ap pale ak yon zanmi Ariel di zanmi an ekoute moi je 74 ans m sove tout pitit mwen. M pa gen anyen pou m pè, m pa pè lanmò. Èske nou tande? Lè yon nèg kanpe l di w ke li gen 74 an, l sove tout pitit li deja, lougawou pa t manje yo, malfèktè pa t manje yo, tout granmoun, tout kapab travèse lari pou kont yo, ebyen, li menm, li ka kanpe batay ak kèlkeswa moun nan. E l di w li pa pè lanmò. Sa se langaj nèg ki nan islam radikal. Èske nou konprann? Ebyen Ariel gon gwo misyon nan menn. E m pap ba nou manti Ariel ap lave anpil nèg isit. Poze may nou tande. Gen anpil nèg ki pral frèt. E anpil nèg ou wè kap pran bwa kale yo la a. Se Ariel kap ba yo. E nou mèt poze Ariel pral manyen moun. Plis toujou. Paske pa bliye. An m kite dosye sa m a pale li un peu plus tard. M ap fè yon ti pale non de dosye Ti Youri a. Eske nou konnen kè m fè m mal pou Ti Youri? M panse ke tout moun konn militan politik Ti Youri. Ti Youri ki li menm nan yon sitiyasyon difisil jounen jodi a la a. Ti Youri yo te arete li nan zòn Dèlma a. Epi mennen Ti Youri nan parkè. Gentan gen òd pou libere Ti Youri wi men bagay la rive nan lakou dapèl yo fèmen Ti Youri ankò monchè oo m ri e m triste. M triste poukisa paske ou wè djòb militan fò w grenn senk pou fè djòb militan fò w fò nan politik pou fè djòb militan fò w malen gen anpil nèg yo arete yo lage yo touswit men gen nèg tou yo arete ki jiskaprezan nan prizon yo kapab sou 1 an. 2 zan yo toujou nan prizon. Gon yon nèg m te renmen anpil wi nan nèg ki te atè a men misye kite yo pyeje l. Ti blan, ti blan tatou. Enhen. Li t on ti grenn senk wi men li kite yo pyeje l. Ti youri li menm mande padon. Paske lè w ap mennen yon batay si w agòch w agòch nèt se sa m ap di nèg yo nan peyi dayiti. Ou pa gen dwa fè adwat. E si w adwat ou pa gen dwa fè agòch. E ti youri di erè sa yo pap janm rive ankò imaj sa al pral make w paske wap wè ti youri lè yo fèmen l nan ti youri anvi kriye ti youri pa konn sa pou l fè l tankou nèg ki afole tankou yon tig yo tap fè 3 mwa ap kouri dèyè l lè yo resi kenbe l mete l dan yon kalòj bon li pa konn sa pou l fè ti youri anvi pran yon mayo pou l pase nan kou l pou l toufe tèt li apresa tèt chaje sa fè rirr. Men, sa fè plere an menm tan. Ann gade ti Youri. E sèlman map di popilasyon ayisyèn nan, ti Youri di yon gran eskiz paske li te trayi lit pèp la, map toujou dil, jodi a sim pat trayi lit pèp la, komisè gouvènman konnen yo patap ka kenbem. Bon, sèlman, tout moun konnen m te fè yon ti trayi, m al pran yon ti djòb meri Balenbe kòm direktè kabinè. Men yo te revokew? Non yo pat revokem, jiskaprezan m rete kòm direktè kabinè meri an. e non sèlman kòm chajèt misyon imigrasyon ki afekte a Wi Lama. Ou toujou tanke sitwayen ayisyen. E mwen menm espesyalman, mwen pa gen anyen avèk Loubenson Ti Youri. Dayè, je ete viktim de menas de mò de la par de se dènye. E mwen gen vòs la menm la a, ke nou kapab tande son an, si nou kapab pran son an, kote ke misye te di ke non pa ma pwòp jistis si, Tèl ap fris atè nò ki te mouri devan inage a se pa mwen menm yo ta ka atire tou sela vle di ke mwen wè son nèg fou m pa okipel sela vle di ke mwen etan done ke m konn nan ki peyi misye son abolotcho ye son nèg ki ki il est antre de vasiye kòm un vasilatè il n'y a pas il n'y a pas de position men antanke Jij Wilner Morin Jij Wilner Morin ki se yon jij destriksyon jij de syèj e se li ki te syeje e semèn pase nan kad dosye Ti Youri a vwala poukwa ke Wilner Morin pandan nou te nan deba patikilye an li te wè li te enpòtan Yon pèsonaj ke Ti Wouy te akonpanye ki rele Elize, li te di aske, li te mande ministè piblik lan, eske Ti Wouy konnen Elize? Ti Wouy di wi l konnen Elize, e l mande ministè piblik lan eske l te site Elize antan ke temwen. Ministè piblik lan te reponn non ke l pat site Elize antan ke temwen. E i pare byen ke se ta pou Elize te arete Ti Wouy. Fò m di l klè, yo arete Ti Wi pou Elize. Il parè ke yo ta vle fè konprann selon sa Ti Wi di, ke Elize se yon moun ke yo t ap rechèche. Bon, sa se lapolis ki ka konnen èske l te gen manda damne nan men l pou yo te rechèche Elize. M pa avoka Elize, m pa, e pa defann m ap defann Elize. Men sou, il yè de prensip, kèlkeswa sitwayen ke lapolis ta di ke ap rechèche fò lapolis an li menm gen yon manda damne nan men l. Depi pa gen flagran deli, lapolis dwe gwo manda damne nan men l pou l ke chèche yon sitwayen kèlkonk nan peyi a. Donk fòk gwo manda yon jij de pè oubyen yon jij denstriksyon oubyen yon komisè gouvènman ba l. La kounye a la, jij la te mande aske pou syèj la pouswiv jodi a, an palan de jodi mèkredi 17 desanm. Donk, ti Youri deja atè a deja e nou menm kòm avoka, nou pral woule balon an. E nou konnen ke nan kan pa nou an nap genyen paske le pou kisa ke nap fè nap genyen paske ti youri li pa ni konplis li pa ni otè li pa ni ko otè dwen enfraksyon sa di ke pou komèt pou ou son delenkan son fòk son moun ki ta komèt yon enfraksyon ti youri pa yon delenkan e fòk enfraksyon sa ke ou komèt lan fòk la lwa ta repouche l donk la lwa pa repouche ti youri de anyen jiska pèdi kontre yo pa arete l menm avèk yon bout kouto yo pa arete l avèk zam yo pa arete l a anyen tou senpleman ke ti youri gon ti sans komik lakay li pa pral renmen pale nan laprès. Li renmen di de bagay tou, lè l di yo tou, pafwa sa fè moun rir. Menm pare ke Ti Youri tou se yon aktivis politik. M pa wè pou ki rezon ki fè yo arete l e nou di ke se yon abi, ke otomatikman lapolis te arete Ti Youri, yo te vin la nan pake avè l e l ap redi l ankò, ebyen pake Ti Youri te gen pou devwa libere Ti Youri. Sibtiti komisè te sezi de dosye a, li te gen pou devwa libere Ti Youri, paske enfraksyon ke yo repwoche l la, ke otomatikman. Lè egzamen dosye an, Pakè fè egzamen dosye an, otomatikman enfraksyon sa yo pa fonde ni an fèt ni an dwa, enfraksyon sa yo pa konstan, donk Pakè gen pou devwa klase dosye a san swit. Donk yo pa t dwe voye l la nan tribinal koreksyonèl, se demagoji sou abi. Ok, donk se sa ke nou t ap pote kòm presizyon. Donk, n ap tann jij lan la, jij la poko vini, e nou menm kòm avoka, Mèt Lunjil, Mèt Jisnèl Jan, Mèt Fatal, se yo tout yon staf avoka. e nap defann ti youri gratis san lajan nou pap defann ti youri paske nou deside defann ti youri nou men nap defann yon prensip de dwa prensip sa men ki sa ki koz ou deye ba ou ala youri bon m pa konnen sof ke mwen wèm deye ba ou yo di an bal nan koreksyonel se sa m konnen jij ki lan avèk bondye nan syèl la m kwen nan bondye avèk bondye nan syèl la m kwen map jwenn liberasyon yo te vwa l de yon temwen kot temwen sa li la Bon, yo pa t voye m al dèyè de temwen. Ou te mande pou li? Sa vle di, a moun ke m te ye an, ki se Elize Izarak, ki se zanmi m, ki se anplwaye imigrasyon Dèlma 31, ki te avè m, efektivman se polisye yo ki te voye l ale. Men kòm yo di yo fè l, li te fè deli de fwit, men mwen mande misye pou l la jodi an. Se sèl li ki ka klarifye sa. Pou l la, efektivman li te avè m, e pou tout bagay klase. Yo te arete w sou yon moto? Yo pa t arete m sou moto. Yo te jis fè m desann moto a voye zanmi m nan ale. Si yo te arete m sou moto, nou de a te sou yon moto, fò arete lòt zanmi m nan. Kot moto a? Yo di moto a li la, se moto travay zanmi m nan, e zanmi m nan la tou, Elize Izarak, l ap toujou ret zanmi m. Sof ke map toujou di devan tout jounalis, misye son tip kontraktyèl imigrasyon Dèlma 31, menm jan m kontraktyèl tou imigrasyon Brilaman, mwen afekte. Wi, nou konn wè lè arete militan, gen plizyè lòt militan ki konn vin pot sipò, nou wè sa pa fèt pou ou non, sa k pase? Bon, tout militan yo te vle kanpe avè m, men sof ke e pa tout bagay pa fwa ou bezwen militan, pa fwa se vre militan ou ka la, men depi ou konn yon dwat ou pa bezwen foul, wap kite lajistis tranche. Sak pou fèt la. Sèlman tout batri avokam yo la, mèt Guilmay, mèt Justin, yon batri avoka ki la kèlkeswa bawo nan dirizdiksyon kit bawo de Pòòprens, bawo Mibalè ki la avèm, m site mèt Romelus ki nan konsèy la, tout ekip la nèt an jeneral e m felisite tou konsèy bawo Mibalè a, mèt Jorel Dube kòm batonye, mèt Weber e jodi a. Ou gen yon dènye mo Youri? Bon dènye mo a bon m sou kont lanisis map tann lanisis avèk Bondye pou libere m pou m rejwenn pitit mwen fanmi m. Ou kwè ou pral jwenn fanmi w jodi a? Bon sèl Bondye sèl Bondye depi w kwè nan Bondye pa gen anyen ki pa ka mete ok mèsi mèsi bro. Ti youri lè w sòti nan prizon an wa va di tèt ou tou sa w fè ou gen pou peye l lè wap jwe le plu malen. Gen moun ki pi malen pase w toujou. M gen yon ti zen pou nou la paske gen yon granmoun la a. Eske m ka di yon granmoun? Bon se yon dam paske m pa renmen di moun granmoun mwen menm. Dam sa a li anvi kraze rezo a wi. Li voye mesaj pou timoun 2000 yo e l voye mesaj pou jenn ti gason yo tou. Fèt atansyon. An 2023 tout timoun 2000 mèt chache yon kote pou met kò yo. Nou pral vini a zen an pita.